Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen gen yon zanmi mwen ki genyen yon pwòch li nan prizon, e li pale m de sèkonstans moun nan nan prizon an, sa ma bokou frape. Et puis m di ben pourquoi ne pas réaliser une émission à propos de façon moun yo ye nan prizon kesyon detention preventive prolongée nan peyi d'Haïti. Lè ou nan prizon depi jou ou antre nan prizon an m ta kapab di se lanfè anfas paske viv nan prizon se pa yon vi ki eze ou te ka nan lari a wap fè fas ak anpil difikilte se vre men ekoute Lèw prive de libète ou, m ta kapab di se yon bagay ki genyen anpil efè sou ou. Genyen plizyè kategori moun nan prizon. Dayè fòn di byen ke genyen de gwo bandi ki nan prizon. Men ekoute, de gwo bandi, de bandi de renon, yo menm yo konn ap viv byen nan prizon. Nou konn wè kèk ti videyo pou wè. Kòman nèg yo ap viv nan prizon an? Konsa tou genyen bandi ki nan prizon an, yo nan gwo difikilte tou. Brèf, paske, bon, ekoute la a, m panse ke tout moun ka di, wi, paske depi w fon w mal, fòk ou peye pou mal la. Eske nou konnen dèfwa, wè m rete sou kesyon bandi an, paske mwen pral analize lòt paramèt yo avèk nou, lè yon bandi nan prizon, sa konn rive ke, lè yo signe yon ordre de liberasyon ebyen si pa genyen lòt bandi ki vin chèche li obyen yon gwo potanta ki pou vin pran li nèg sa konn lage pou 1 yo fizye l pou 2 paske depi la prizon Nouvèl la konn vini pou dire ke ekoute yo pral libere entèl. Le tan pou kapab siyen liberasyon w gentan genyen nenpòt 10 mafya deyò a kap tann ou epi ou sòti yo pete w. Se konsa bagay la ye. Nan prizon an konn genyen yon gè ki enstale. Pa egzanp si nou pran ka G9 kap batay avèk anpil nèg la. Kapab gen yon prizonye Jenèf oubyen yon prizonye Rival, li menm lè l pral libere, se konsa sa fèt. Lagè dan laprizon, se yon kestyon de klan. Kapab gen yon nèg Jenèf, kapab gen yon nèg Advès, epi sa w tande a la nèg yo fè klan yo nan prizon an, tanzantan gen yon lòbèy. Donk, Ou menm ki vin nan prizon, w ap viv jan de sitiyasyon sa yo, m ta kapab di, se pwoblèm. Kounye a, ann wè lòt kesyon an, Kòman nèg yo ap viv? Pa bliye m di nou gen anpil nan yo ki kapab viv byen. Men gen anpil ki viv mal paske si w ap gade byen pou wè, manje y ap bay nan prizon an, se yon bagay ki bay tèt chaje. Se pa ann Ayiti sèlman Sitiyasyon sa rive paske gen yon seri de prizon nan yon seri de peyi nan mond lan, m ta kapab di prizon sa yo se kote pou rat abite. Men ekoute, se de moun ki ap viv la e genyen sa n ta kapab rele yon sòt de pwomiskwite. Prizon an. Yo konn fè l pou l pran 200, 300 moun, epi lè w gade w wè 2, 3 mil moun ladan l. Yo konn fè l pou l pran 3 mil moun, lè w gade w wè 10 mil moun akwoupi nan prizon sa a. Pwomiskwite total. Anpil nèg ki sòti nan prizon, m ta kapab di, chak grenn nan yo gen yon temwanyaj toutafè pwanyan pou di kòman lavi a te ye nan prizon. Ou te mèt yon prezidan. Ou te mèt on premye ministre, kèlke swa ou te nan on prizon de luxe, men la question de privation de liberté se pa on bagay on nèg ta renmen. Se sak fè w wè nan kesyon bandi an tou, gen anpil bandi ki m ta kapab di kontante yo de jan y ap viv la, Men an kèlke sòt virtyèlman nèg la se nan yon prizon li ye. Paske li pa kapab sikile libreman, lapolis ap chache li. Bon menm lè petèt an Ayiti se yon ka toutafè patikilye, men m ta kapab di sa egziste. Mwen fè sa pou m di nou ke kesyon detansyon prevantiv pwolonje a nan peyi Dayiti sa poz pwoblèm. Mwen raple mwen, depi sou René Préval, chak minis jistis ki moute, li toujou di l ap batay kont detansyon prevantiv pwolonje. Men jiskaprezan, nou toujou nan kestyon sila a. Sa toujou poze yon veritab pwoblematik atravè lè prizon. Prizon pou fanm, se konsa. Prizon pou gason tou, li konsa. Imajine w, Yon nèg, lapolis ap pase bò lakay li te gen yon krim ki fin fèt, epi li menm l ap pase sur les lieux, yo arete li, yo jete li nan prizon, epi nèg sa a fè de, twa, katran li pa jwenn liberasyon l. Gen yon tip, atravè yon repòtaj ou pral gen chans gade toutalè, li genyen dizan nan prizon! Se kòmsi m ta kapab di yo jete dosye l e l ap viv sa n ta kapab rele detansyon prevantiv pwolonje. Èske nou konprann? Donk, lefètke l pa gen moun ki pou panse pou li, li pa gen moun ki pou fè yon seri de demach pou li, l ap bwè prizon. Konsa tou, gen yon seri de kriminèl ki nan prizon, elas sa m pral di a, men, Dosye yo pèdi, se pa grav paske gon seri de krim ou konn ap fè, fòk ou peye pou jan de krim sa yo. Gen moun ki kapab di tèt yo ke a depi ou fè mal, w al nan prizon, fòk ou peye pou sa w fè a. Men se sila yo ki yo menm al nan prizon poutèt yo vòlè yon poul, yo vòlè yon rejim bannann epi yo fè 3, 4, 5 an ap bwè prizon, sèten pwoblèm. E jan nou ye la a, jan peyi a ap fonksyone la a, m ta kapab di ke lè ou nan prizon, pa panse ke ou pral libere tou de swit. Se sa k fè nan emisyon m yo, m toujou ba nou yon seri de konsèy, Viv, respekte prensip, respekte lalwa. On nèg se polisye li ye li parèt li pale avèk ou reponn li sajman. Pa al chache bay tèt ou pwoblèm. Kite delenkan yo bay tèt yo pwoblèm. Lè ou menm ou se paisible citoyen on nèg te ka fè w yon bagay pou w panse pou w al reyaji wi men ekoute voye l a prizon aprè kòman vi a pral ye ce serait mieux d'aplike la politik de fair play a landwa de chak pèsòn, a landwa menm de mechan, paske viv nan prizon an se pa yon bagay ki fasil. Dèfwa genyen de prizonye se prizonye politik, yo konn ap fè demach pou kapab libere prizonye sa yo. Men, anpil fwa kèlkeswa ou te prizonye politik, ou prizonye pou yon rejim bannann, Ou prizonye pou yon lòt koz, se la menm prizon. Ou nan detansyon prevantiv pwolonje wap tann pou yo libere w, se la menm prizon. Nou pral pèmèt ou gade yon repòtaj ke nou te reyalize an 2020. Se te o mwa dout 2020 lò de la vizit du ministre de la justice à l'époque se te Rockfeller Vincent, nan Penitansye Nasyonal e menm minis lan li te konstène pa rapò ak fason moun yo ap viv nan prizon an. Ann gade ansanm. Li te evidan pou reyalize yon vizit konsa nan pi gran sant penitansyè peyi a pou moutre nouvo vizaj jistis ayisyèn nan, moun sa yo sanble sansib ak sitiyasyon enfraimèn k ap pase nan Penitansye Nasyonal. Penitansye Nasyonal se yon lanfè. Espas sa a, se pa espas pou moun viv. Moun sou moun, bagay la pa bon ditou nan espas sa a. Reve pou sòti la, se yon rèv ki sanse prèske nwaye piske pa gen ankenn pwosedi ki tabli pou kapab pèmèt yon moun sòti la tout bon vre. Yon fwa ou tonbe la a, Leta bliye ou. Men, Vizit Minis Jistis ak Sekirite Piblik lan nan Penitansye Nasyonal vin bay yon lòt espwa ak prizonye yo. N ap prepare pou nou kapab jije. N ap prepare pou nou kapab jije. Ok. M pwomèt nou sa ke n ap jije. La a kote prizonye yo ap viv ou kapab konpare li ak kote bèt ap viv, salte, moun sou moun, ki gen 14 zan, ki gen 15 zan, ki gen 15 zan, ki gen 8 zan ki pa jije, e ki poko menm pase devan jij natirèl yo. N ap di militan politik yo, kenbe la pa moli, paske batay la fòk li kontinye. Penitansye Nasyonal, yon prizon ki te konstwi pou akeyi 800 detni. Jounen jodi a, li pase a 3500 e plis. Se yon pwoblèm krisyal. E se pa yon pwoblèm k ap ka rezoud jodi ou demen. Kòman fè pou kapab rezoud pwoblèm detansyon prevantiv pwolonje a? Minis Rockfeller Vincent kwè li ka fè kichòy. Nou konnen ke genyen de detni ki la ki san dosye. Komisè di gouvèneman mete vou a lèv pou ke moun sa yo yo jije. Nou pa antann ke yon polisye ebyen pou li kapab satisfè yon zanmi li pran yon moun li arete l epi li vin lage l la san dosye. Nou pa antann ke yon komisè di gouvèneman ou pa bay rekizitwa defòme pou jij denstriksyon. ou pa bay sitasyon dirèk pou koreksyonèl oubyen ou pa klase san swit epi moun nan la nan prizon. Chak moun gen yon travay pou egzekite nan yon fèy de wout byen elabore sou sa n ta kapab rele batay kont detansyon prevantiv pwolonje a, Komisè Gouvènman Gabriel Ducarmel. Kòm nou te anonse l dènyèman, nou pral òganize de zodyans koreksyonèl e kriminèl spesyal e gen de dosye, alò, nan nivo kabinè denstriksyon tou, e lè n resevwa dosye yo, donk le menm jou n ap achemine yo nan kabinè e ap gon jij k ap tande moun nan. Donk si l y a lye pou l bay depo l ap bay, men sou premyè konparisyon an tou, lalwa pèmèt ke li. Si l pa gen de endis kont moun nan, li voye l ale. Pou dwayen tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, Bernard Sainville, ministè jistis dwe chèche jwenn yon konpwomi avèk grefye yo yon mannyè pou kapab libere jij yo. Nou ta swete le pli rapidman posib pou gen yon akò ki jwenn ant ministè de la jistis avèk grefye yo. Nou konnen grefye se memwa tribinal la. Grefye a se li menm ki plim jij la. Sa vle di jij la pa ka travay si l pa gen grefye. De konsè avèk komisè Ducamel, nou te gentan planifye yon ansanm de odyans. Nou te di nou pral relanse konparisyon imedyat la, sètadi mennen moun nan pou yon deli koreksyonèl le jou menm ke yo arete l oubyen lelandemen ou le surlendemain. Nou te gentan planifye dè zodyans kriminèl sans assistance du jury. Se domaj, avèk grèv grefye yo nou pa ka fè yo. Men n swete gen yon denouman ki jwenn apati de semèn pwochèn pou n wè si n a rekòmanse odyans yo. Rete pou konnen, Kilik e Arnel Belizaire e dotre prizonye politik yo rive libere. Men m panse ke eksperyans sa a nèg yo fè nan prizon an, menm lè yo retounen nan kestyon politik lan, men y ap fè ansòt ke lakou sa a pou yo pa tounen ladan l. Ban m di n yon bagay, nan peyi etranje, nan anpil peyi, tankou Lèzetazini, Losk on è un kriminèl notwa, otorite yo mete w nan prizon nan espwa ke ou kapab vin yon pezib sitwayen e ki ap gen on sòt de reyensèsyon nan sosyete a. Sa konn rive genyen de nèg ki antre nan prizon an kòm gwo gang epi l sòti kòm pezib sitwayen. Sa konn rive tou gen nèg ki antre nan prizon an se pou l kapab al pran epolèt, kòm si l vin on pi gwo gang. Sa kapab rive tou nan peyi Dayiti. Yon bandi gen dwa antre nan prizon epi l sòti. Pou eksperyans ke li viv, yon sitwayen kapab antre nan prizon, yon vòlè kèlkonk, pou eksperyans ke li viv, lè l sòti, l ap di, a, gen yon seri de bagay m pap antre ladan yo ankò. Men gen de nèg tou. ki al nan prizon an se pou kapab vin federal tankou jan Blaze One di atravè mizik li. Ebyen kestyon detansyon prevantiv pwolonje a mwen menm nan non pam map mande leta pou fè yon bagay. Il faut faire quelque chose. Gen moun kap peri nan prizon an la mezanmi se paske yo pa gen yon moun ki pou pale pou yo. Men ekoute janm di nou an la famiy yon nèg ki te vòlè yon poul, ki vòlè yon rejim bannann, Ki vòlè on plato biskwit yo metel nan prizon li rale 1 an 2 zan 3 zan yo pa janm di anyen pou li lè gen gras se ou konprann byen sa vle di se moun ki gen bra dèyè yo e menm de bandi ki kapab jwenn liberasyon yo pourtan moun sa yo ki ap tann pou otorite yo di yon mo pou yo yo pa gen chans sa mwen di sa ni pou fi yo ki nan prizon ni pou gason yo tou kap bwè prizon e genyen de moun ki nan prizon an yo mete yo nan prizon de fason initil arbitrè sa vle di moun sa yo yo oblije tòde bra la jistis pou kapab mete moun sa yo nan prizon se pa nòmal gen yon video ki ap fè nou tris anpil a regarde yn fam ki kòmanse nan laj e li gen yon pwòch li ki nan prizon aparaman moun sa li sou plizyè ane. Non m se moun leogane m pa moun ti goâve. Ok pou kisa ti goâve la devan palè jistis lan sa w gen apa w ap kriye. Jis men pou kisa m gen yon mesye ki nan prizon penitansye jis dat li rive pou l libere l pa ka libere kounya la m oblije vin la pou m konn pou ki rezon. Mari w kòman l rele. Mesye erol. Kòman l rele. Erol mesye erol. Konbyen tan w gen a mesye sa. Kenz an. Kenz an w gen avèk li. Li gen 15 ans nou gen plis tan men 15 ans prizon l gen. Ok ou pa gen timoun avek li? M gen youn. Yon timoun? Poukisa ou mete l nan prizon? Poukisa? Ou konnen peyi a koman peyi a ye peyi a son sòt de gayman yo pa renmen pou fè byen tou. Ehe e konsa yo rete yo arete l la san l pa fè anyen? Se pou sa paske li te fon nonb de ti tan deyò lè l vin vini. Si yo kapab fon bagay mwen pou yo libere l mwen paske li k tout mwen m pa gen lòt moun. Lè asiz lan yo pat tande li? Yo tande l deja wi yo te tande l. Yo te ba l tan yo te wi yo te 11 janvye e a kounya la kap ba li dat pou l libere 15 an pou l sòti m wè yo pa. Ou renmen mariw? Oh m renmen Jerry bon sim pat renmen bra tap pase tout mizè sa yo. E timoun ou gen avek li a ki laj timoun nan. Timoun nan. Ki laj timoun nan. Timoun nan m pap bay laj pitit. E gwo timoun li ye. Wi li gwo timoun m pap bay laj. Kisa w fè pou w viv. Sa m fè pou m viv e zanmi k konn tcheka avèm moun lari m pa gen anyen ankò m fè pou m viv. Ou te pi gwo? Wi e bagay sa k dominem vin piti konsa oh. Ou chanje mari w? Wi wi. M chanjel paske li kout mwen li ka fon bagay mwen m pa gen lot moun ki ka fon bagay mwen m pa ka pa chanjel. Wap mande pou la justice baw mariw? Pale avèk li vin pale avèk ou nou vin renmen epi nou damou. Mwen panse ke si moun Lewogàn mesye a moun Lewogàn nou kapab nou pa moun lwen. Nou pa moun lwen? Se li ki te vin koze avèk ou? Mwen reponn sa yo deja, mwen oblije reponn yo ankò. Ou renmen mari ou anpil? Wi. Mwen renmen li. Pòt pakè a fèmen wi. Pòt tribinal la fèmen wi. Gon gwoup avoka wi ki fèmen l. Se lè bagay la rezoud pou w retounen ankò wi. Ou tande? Jodi a ou pa gen chans non. Lè pou w ta al pale ak dwayen an, pou w ta pale avèk li, pou w ta jwenn liberasyon mari w, se lè sa gon gwoup avoka. Ou pa gen kòb? Pil òganism k ap defann dwa moun ki soti de rapò sou fason moun yo ap viv nan prizon an. Se kòmsi m ta kapab di rapò sa yo ki dekri yon tablo sonb sou sitiyasyon karseral nan peyi Dayiti yo pa fè otorite yo ni cho ni frèt paske otorite yo gen lòt bagay ki sanse pi enpòtan pou yo. rnddh sòti rapò, fjkl sòti rapò sou fason prizonye yo ye nan prizon yo, sou modèl manje y ap bay moun sa yo, ebyen m panse ke si te gen otorite vrèman nan peyi sa a, ebyen prizon yo, yo t ap dekonjestyone yo paske gen anpil moun ki merite libere e moun sa yo, yo pa jwenn liberasyon yo jiskaprezan. Genyen maladi, genyen prizon, M ta kapab di se 2 bagay ki degrade moun. Paske ou gen dwa byen pòtan. E pi yon maladi pase sou ou la, lè ou gade ou fini. Ou gen dwa byen pòtan. Ou al nan prizon, lè ou sòti ou redui. tankou yon dwèt. Se pou m di nou ke, ankò yon fwa, aplike prensip yo, sitou nan peyi n ap viv lan, paske pou dram n ap sipòte a la a, m pa panse li ta evidan pou yon nèg rantre nan lojik pou al mete yon lòt dram sou tèt ou. M pral vini avèk yon emisyon toutalè paske n te pwomèt yon seri de dosye sou Site Solèy. Ebyen mwen gen yon emisyon m ap divize l an 4 pati konsènan 1 chèf de gang ki li menm mouri men ki te gen chans kite dèyè li yon albòm e albòm sa a pale pou li anpil.